Se yon konfrè. Se kapab pa yon kolaboratè men se yon konfrè. E se yon konfrè ke mwen renmen tande paske se youn nan jounalis ki li menm a chak fwa li di yon pawòl byen wo, se sa anpil nèg pa ka menm di tou ba. Gen nèg ki pa ka menm chichote. Pawòl jounalis sa ap di. Son non se Roudy Sanon. Ki te konn ap pale foutbòl. Men jan l wè peyi a ap deteryore a, li di, Ben écoutez, je peux faire quelque chose. Li vini nan kad emisyon Ki sa nou vle nan Radyo Ibo. Gon seri de nèg, li mete yo tou tou nu. Nèg k ap fè koze nan peyi Dayiti pou montre pèp la tou senpleman ke moun sa yo se pa moun ki ta dwe ap pale sou moun. Moun sa yo se pa moun nou ta dwe ap gade nan je. Se byen kanmenm. Men eske n konnen yon bon maten Roody leve li di ke li bay vag nan zafè radyo. Aprè 24 an, men kòman Roody deside pou li kanpe nan koze radyo nan peyi Dayiti. Se tris pou nou tande anons sa a. Wi, alò, m pa gen, m pa gen bon nouvèl non pou piblik la. E, mwen menm, pa rapò a pozisyon pèsonèl mwen, e pi, jan, jan peyi an ye tou, pase peyi a vrèman enèvan, men fò m di nou sa, lè w konsidere, tankou m ta di w nou gen yon leta ki pa kanpe sou anyen. Nou gen yon popilasyon ki pa kanpe sou anyen tou, ki vin fè ke genyen e, nou konn, maten map tande, map tande, m pa konn si w tande editoryal Bòs Madichon an? Bòs Madichon byen pale avèk moun yo, paske se konsa pou n pale avèk moun yo. Malerezman e sosyete sa plen ipokrit ladan li, plen moun tankou m ta di w la kap pwopòz, gen de moun kap pwopòz yo pa ka tande w men Mateli se chouchou yo, se son ekselans yo. Men pa anba kap plenyen oubyen gen k fè kòb a Mateli menm. Ase e fòk wal pa anba pou jwenn non seri de nèg lon seri de bagay. Bon, mwen menm m pa konnen, pa tanperaman. E m panse ke e Apre jodi an, mwen menm pèsonèlman m kite radyo. M kite radyo. M pa menm di m kite emisyon Kisa nou vle non, m kite radyo. Paske mwen pa rantre nan moul radyo. Apre, bon m te deja kite Sport Isibo. Apre 24 an m panse ke m pase nan radyo, m panse maten an la. Apre 3 ou 4 minit anvan l fè 8 è 30 lan, jodi a se dènye jou m nan mikwo, m pap pale nan radyo ankò. M ap pale pawòl peyi avèk zanmi, avèk fanmi men jamè nan radyo. Ariel Henry pouse bouwèt ou, ou gen boulva devan w pase Ayisyen se yon kolonn salòp ki fè ke w kapab la w ap fè peyi a sa w vle, ou pa respekte Ayisyen. Ou pa respekte peyi a. Moun ap mouri laplèn, moun ap mouri tout kote, sa pa enterese w? Se 40 kiben k mouri kiba ki fè w plezi? Ou fè tout pou yo, ou tris men w pa tris pou konpatriyòt ou, pou frè w, pou sè w k ap mouri an Ayiti ke w ap dirije. Monchè konpliman paske kòm ou jwenn avèk anpil salòp e ke kòm konpatriyòt ou ki dakò ap mennen bak peyi a jan w ap mennen l la san manda san anyen e kontinye. Kant nou deside, kant ou deside fè emisyon sa, paske mwen menm, depi m rantre nan radyo a, m ap fè emisyon. M raple pou oditè yo, Pwen di Jou de. De ki lè a ki lè? M vrèman pa ka sonje. Allons dire, mwen rantre, mwen pran pwen di jou, kote mwen chita nan pwen di jou, allons dire 2008. Lè n travèse isi an aprè tranbleman de tè, kèlke ane pli ta, se te yon kesyon de twòp responsabilite sou do m. Bagay la se te, kòm si m ta di w, si Antilus, an konje oubyen moun ki te konn prezante Le Point de 13 heures oubyen A la Ronde Badè m te toujou ladan l. Le Point de 13 heures, se sòti nan Le Point de 13 heures a in è, ou gen yon kout poz in è trant, a de zè pou m gentan vini, m fè de zè katrè, a katrè pou m al edite jounal. Epi a 5 heures pou m vin nan mikro a. Se te se te two alòske gen de moun ki te nan ki te nan nan radyo an ki pa t menm aktif nan sal nouvèl lan. Mwen te estime ke m fè twòp. Se sa l te ye. Mentnan pa se se mwen ki te pwen di jou. Mwen kite l epi m di yon jou hey se two, se two mwen fatige, m pa t santi fòs kouraj mwen ankò pou m te fè l. Mwen m vle di, pa bli, sa vle di m pa t nan emisyon, bon se byen mwen byen kontan kisa nou vle jan l fèt lan, m pa. Kòmsi m pa t santi m te pare pou m te fè emisyon entèraktif ankò. Kòmsi oditè ap reyaji dèfwa, gen enkonpreyansyon, e ou oblije, je ne suis pas gentille, m ap di l, m pa janti, dèfwa ou oblije paske ou nan mikwo an, ou oblije ipokrit. Epi, m di bon, se bon okazyon pou m te rale kò m. Mentnan pa bliye, nan kontèks emisyon kisa nou vle monte, Ou te chwazi ekip ou. Se te pwopozisyon pa w, petèt pa non ki sa nou vle an, men se te pwopozisyon pa w pa rapò o fèt ke A huit heures se te chanson de l'Hexagone. Bon, se vre gen anpil oditè, oditris radyo an chanson de l'Hexagone manke, men te manke sa a tou. Kote gon emisyon an plis de pwen di jou e kesyon repons, on emisyon kote n ap. P mete plen nan nan nan sa ki pa nap mete dwèt nan nan nan sa ki pap mache nan sosyete a talè ou di alò map vini lè w di sa mwen on ti jan ou wè m vekse m wè kalme map kalme m lè w di ou pa konnen si mwen menm avèk antilus swi dezole on va chèche yn otre ekip paske se sa l te ye se sa l te ye e mwen menm e pa rapò An plis de ou se kolaboratè m, mwen menm mwen estime ou se zanmi m. Mwen se, mwen di l, m pap vin chita la kòm avèk on moun, se vre radyo an pa gen tradisyon sa avèk on moun ou pa alèz, on moun ki pa konprann ou, menm si mwen menm avè w la nou sanble Tom and Jerry, fò n di moun sa yo, fò n di moun yo sa, dèfwa nou sanble se Tom and Jerry nou ye, men lè n, lè n pran poz lan, se fini. Nou gen dwa pa dayè nou toujou dil ou mwen renmen lè non non deba nou pa gen menm opinyon sa vle di sa fè bay la avanse gon bagay ou pote an plis mentnan lè w dim ou pa konnen si mwen menm avèk antilis nan e je suis dezole e on va cherche une autre. ekip. E pou m plase ti mo pa m nan, ou bliye ke mwen menm se aktivite Sal Nouvèl la sèlman m te konn regle. Se ou menm ki envite m vin nan Kisa nou vle. Ou di, ou te di ke ou, bon, nou bezwen yon moun ki gen enfòmasyon yo nan radyo a, menm si n ap kòmante yo, men k ap vini avèk enfòmasyon yo. Donk ou pa nan kisa nou vle m pa la tou Osi senp ke sa Se ou k te envite m nan emisyon an Osi senp ke sa Wi Se ou k te envite m nan emisyon an Moun yo Moun kap di nou fè live non m pa fè m pa fè live ditou men mwen menm mwen paka Nan sa m ye la Nan sa Ayiti ye la a Li pa gen griyen dan la. Bon nou pa gen griyenèl la ditou ditou nou lon peyi la kote ke e nan zengando nou ye gade kijan m tap esplike yè dam ki rele Nicole la mouri on moun de byen kap regle afèl nèg yo pranl yo kase pyel kase pandan l sot tonbe nan bay blòk la ya yo pyel kase gade kijan dam nan mouri peyi a pa janm endinye jan l mouri a. Pè a pa renmen endinye. Gad sa kap pase la belle la pè a pa endinye ou byen sin endinye nou kenbel pou ou mwen menm se nan mitan zen kanpe map viv map map atak yon seri de moun kankoum ta di w la se pa rapò avèk epa mwen menm mwen konnen ki ki anje k genyen pase epa lòt bò m chita non m pa chita ni ozetazini ni an frans ni m pa chita m pa chita panama mwen la an ayiti map pale. Epa sou rezo sosyo nou ye. Non se la m ye an ayiti. Chak maten mwen soti petyonvil e anpil moun konn parkour mwen kounya m pran abitid chanje l. Men tout moun konnen, sòti kote m sòti a devan lakay la, m pase Panamerikèn nan, m pase nan 48 la, m tonbe la a. M tonbe la a. Anpil moun konn pakou mwen. Se pou vou dir ke se yn angajman, se yn responsabilite. Moun m ap afwonte yo, yo la, y a gwo zam nan men yo, yo nan lari a y ap touye moun, yo kidnape moun, yo vle. Sa vle di donk nenpòt lè yo kwaze m, yo ka leve m tou, yo ka fizye m tou. Mwen konn mwen konn tout ris yo. Mwen dakò pran ris yo. M dakò pran ris yo, m konnen ris yo. Non, m konn ris yo. Ou pa fè m pale m ale. M konn ris yo. Mèsi anpil tout moun ki te renmen emisyon sa a. Bon, m pa panse emisyon an ap kraze, ap gen lòt moun pou ki fè li. Men, e mwen menm pèsonèlman m pa ladann ankò. Menm lè se te inisyativ ou, men se te rantre nan pwogramasyon radyo an, se l' emission de la radio. M panse ou di sa non Marie Raphaël et puis l'autre Jeantilus comme ça. Ebyen yo te fè des efforts menm chien remain pour que dlo pat soti nan je yo paske emisyon sa se yon emisyon m ta kapab di euh ki genyen anpil ekout paske surtout nan reprise le soir gen anpil moun ki renmen tande emisyon sila men hélas sa kap pase nan peyi d'Haïti problème Dèfwa ou denonse, sa pa itil anyen. M ap vini avèk youn nan kote Roody Sanon te reponn Michel Martelly. Nan yon adrès ak nasyon ansyen chèf leta a te fè, m ta kapab di, pou di popilasyon an l prè pou lonje men ba li patati patata, se yon sòt de parad politik. Epi Roody Sanon, il a ete le premye a avwa pri la pawòl M ta kapab di pou ou fistije konpòteman Michel Martelly. Ann tande sa. Non, Mateli pran nou tout pou salami. Misye fin vòlè, misye fin vòlè lajan peyi a. Misye vòlè tout lajan peyi a avèk, avèk e, avèk bann eska, eskaladè parèy li yo, lè Laurent Lamothe, lè 2 frè Maya Paul, san konte lòt sa m pa site non yo. E nou konn tout vòlè yo, e non vòlè yo lan, lan, lan e. Nèg yo fin vòlè peyi a jan yo vòlè l la. Nèg yo gansterize peyi a, fout gang nan tout peyi a fè moun pa ka fè yon pa nan peyi a kounye a la wap mande m avan w tap mande m fè silans bon wala se sou lanmò Jovenel ou tap mande silans la sa e bagay ki gade ou se ou menm a Jovenel se pwason kraze nan bouyon m pa menm bezwen fè bouch mwen lakay nou men kounye a wap mande peyi a ou aprann ke Nou nan mizè. Kijan kijan nou fè pa nan mizè? Bon kòb nou a lan moudon ou. Kòb peyi a lan moudon ou pou nou pa lan mizè. Ou vòlè tout lajan peyi a. Nou pa ka al lekòl, nou pa gen lopital, nou pa gen anyen. Si w gon bagay serye ou anvi fè avè nou, remèt lajan an. Lajan w vòlè a remèt peyi a l. E sa pou w fè. Ou pa remèt peyi a lajan w vòlè a, ou pa bagay kounya w ap vin di nou w aprann ke n ap pran kanntè. Kijan pou nou pa pran kanntè a Mateli? Kijan pou nou pa al anba pon Texas? Ou tèlman konn peyi a pa bon. Ou retire tout fanm ou ayiti. E paske ou konnen peyi a pa bon ki fè w retire fanm ou ayiti. Ou paske ou konn ou konn kisa w fè. Ou konn kisa w fè. Ou pran peyi a. Ou fout peyi a nan kaka. Ou vòlè tout lajan peyi a. Apre sa ou simen zam nan tout katye popilè nan peyi a bay vakabon pou enpeche moun viv. Se ou k fè l. Avèk lè m di ou menm nan ou menm avèk ekip ou a. Se w ekip mafya nou ye. Nou fout peyi a nan tout lòbèy nou fout peyi a la a. Jodi a nou koz ke pa gen moun ki ka mache nan Pòtoprens. Pesonn pa ka mache, tout moun k ap mache moun nan sispèk. Yo le e yo dekapitalize nou nèt. Non sèlman ou fin vòlè lajan an, men kounye a l al nan kidnapin. Se dekapitalize ap e pase youn nan chèf kidnapin yo, Ti Lapli, li gon bagay li te di Pson an la wi, lè l te di ke Galil ki nan kou Kris la se Mateli k ba li l. Zam sa k nan men l lan li menm se tèt kalot. Dayè on bandi pote non ou. E tèt kale ou te bay li, kon la tèt kale mouri zam nan lanmen ti lapli. Lè ti lapli, m tande, son sa yo tout moun tande yo. Lè ti lapli tap di l nan bagay. Sa di donk zòn matisan se ou menm k ame l. Ou pran Anel Joseph, se ou k plase l nan anba a, kote ou te plase l la. Ou fout peyi a nan kaka li ye la kon la, kon la la wap, e kòm ou konprann moun kap fè tcholou. On pakèt salòp kap fè tcholou. Se avèk salòp sa yo san dout wap pale. Men pa avè m. Pa avè m, pa avèk on seri de lòt ayisyen. M twouve ou frekan anpil. Konn a pou wap di nou sa pou nou fè. Plas Mateli se nan prizon l ye. Kounya wap prepare w pou vin prezidan e pase w gen tout lajan peyi a nan men w le e ou pran kay ou ou ou ou lwe leta ayisyen l. Lwe leta ayisyen an pa yon pwoblèm non. Lwe l ka te fè 4 mil dola ameriken e pa e pa ane bay leta ayisyen. Apre lè w fin lwe l konn a ou vann ni bay leta ayisyen. Yo di ke w men kantite kòb wap touche ladwann chak mwa. Ou se youn nan moun kap piye Haiti. Ou se youn nan moun ki koz Haiti ap pwan kannde. Ou se youn nan moun ki koz ke Haitien paka ret nan peyi a. Tout moun oblije ap met deyo. A di donk konya la open for business ou a se open sendomeng li ye. Jodi a tout business Haitien se sendomeng yo pwale. Se ou menm ki kreye l. E ou menm tou pitit nou nan al moute film sendomeng. Paske nou se sendomeng ki obeyi. Se sendomeng ki bel. Se sendomeng ke dominiken konn lajan k nan menl lan men kisa poul fè avèl ou menm lajan pa nou an ou pranl ou fè tèt ou avèk fanmi ou bèl avè li epi ou lage nou lan kaka kounya la wap fè video pou pase nou lan tenten non monchè. An palan de video yo e se yon premye nan yon seri don dizèn ki fèt deja se premye a ki sòti la men gen yon dizèn. Sa se dezyèm men lèl te mande silans lan. Non, mwen menm mwen diw enfòmasyon ke m genyen, enfòmasyon ke m genyen, se ke son dizèn ki fèt deja. Sa se pou Jovenel, ok? Sou sitiyasyon peyi a. Peyi a. Son dizèn ki fèt deja. Sa se premye a. Wap mande rekonsilyasyon, m pa gen pwoblèm pou m rekonsilye avèw, men vòlè wap jije avan. Lè yo fin jije w kòm vòlè, kòm kriminèl, kòm moun ki kraze peyi a. Konnya la pa gen pwoblèm pou rekonsilyasyon an, men ou pral fè tan ou gen pou fè a nan prizon. Epi apre sa, n a rekonsilye. M pa ka, m pa ka rekonsilye a vòlè. Bon vòlè poko jije ou. M pa renmen tande nou wi. Li pral nan prizon. A m pa konnen. Ou p ap leve yon bon maten ou di bon, j'ai péché, je me rends. M pral nan prizon. Non! Kiyès ki pral mete l nan prizon? Alò men sak rive Mateli avèk tout lòt moun nan wap di ki mande viv ansanm nan yo pran nou tout pou sdp yo pran nou pou fizyon yo konn yo konn nou tout se salòp esak rive yo yo konnen nou tout se salòp e nap vin foure kò nou anba yo pou yo pou yo lonje ti zo ba nou jan sèten politisyen ayisyen ap fèl la esak ri non nou tout pa salòp m sòri pou ou Michel bon se zanmi w ki renmen w lo Michel m pa zanmi w m pa renmen w lo Michel men m sòri pou ou ti vakabon. Ti vòlè m sorry pou ou m twouve w byen frekan ou byen ou peye e nou tout pa esdepe nan peyi a nou tout pa fizyon nou tout pa inite nou tout pa kadora nan peyi a se ti grangou sa yo ki vin foure kò yo anba w se avè w pou pale konsa men w pa ka pale avèk pèp ayisyen konsa m twouve w byen frekan ti vòlè. Ou frekan anpil wap vin di nou sa pou nou fè ou fout yon peyi nan tentonw lagel la nou tout jodia la nou tout se veye nap veye kò nou e wap lage peyi a nan tenten li ye la anpou vire do al fè wout ou chak kou antre la se vin fè gwo reyinyon ou epi sa wale konn a mateli met tèt li anlè li sou yon gwo chèz pou kòl epi nou tout anba sim pat nan radyo a mtap joure manmanw wi sa ou renmen di moun nan mtap diw li wi men kòm etan donè nan radyo a m ye mpa kapab amdap antre fon nan granmoun nan. Si m pat nan radyo a. Men m oblije reziyen m, m pa kapab. M twouve w frekan anpil monchè. Se vo, men, se premye vòlè m wè k sou moun konsa wi. M pa janm wè vòlè sou moun konsa non. Antoulèka, ou, ou gen 10 soti pou fè, m ap fè 10 soti nan moudon w tou. Chak kou w soti, m ap reponn ou, nan chak sa w di yo. Vòlè! Ou pa konprann mwen? Ou konn wè ou, ou mete dife nan, nan kay moun yo? Ou k mete dife a wi. Konsa wap kriye wap ede yo voye dlo. Wi wap ede yo voye dlo epi wap kriye bo mèt kay la k pèdi tout sal te posede anndan kay la. Oubyen gen kèk sosyopat tou ki konn al chita de lwen ap admire dega dife a ap fè. E se ladann yo pran plezi. Enben se sak. pase nou lan avek mesye sa ayayay Misye frekan anpil wi. Ou kwè nap chape? Nou pap chape non. Paske men m pa wè ki m pa wè ki gwoup moun. Bon byen antandi gen kap fè efò wi men pa sifizan. Ki manke agresif, ki pou remete bagay sa yo kanpe. Men se jou nou kòmanse rekanpe enstitisyon yo. E pi, kòm si m ta di w, gen de aksyon ki kòmanse poze nan peyi sa, e lè sa a, w ap wè moun sa yo, jan yo pran nou an. Jan yap pase nou nan betiz lan, wap wè yap kòmanse kalme yo. Paske fòk gon gwoup moun definitivman ki vini la, ki di, bon lajistis lan pa ka rete konsa, humm, lapolis la pa ka rete jan l ye a la, donk enstitisyon yo fò yo fonksyone. E lè sa, peyi a ap rekòmanse pran kab kò li. Men la chak fwa yon moun di men tèl e nan prizon poul la ye m anvi m anvi ri e pa bon ri a non men se sa se sa se sa ki premye reyaksyon m men m pa wè ki kote nou prale la avèk jan nou ye la e se moun sa yo ki fin fè peyi a sa yo fè an e se yo kap goumen pou kenbe peyi a nan janl ye la paske jan nap mache an li bon pou yo. Men yo pa la la yo fre yo pa la non. Yo te la. Bon petèt li menm yo menm yo la fò yo sou plas pou yo jere men yo pa la non. Sa yo tap fè pou pitit yo oubyen pou tèt yo pou pou kòman m ta di pou yo gon pye atè yon lòt kote yo te gentan fè l. Yo te e pa lè yo kite pouvwa a non. Yo pral jwi sa yo te fè. Donk yo te gentan fè l. Donk sa vle di pou mwen yo pa la. Yo la kòm swadizan. moun ki sou pouvwa kap dirije men otomatikman jan w di an depi yo fini yo kote yo te fè byen deyò m pa konn ki kote an espay je ne sais pas an almay m pa konnen se la yal jwi. Men kounye la tou fò n gade kisa mesaj la reprezante nan pwa li nan nivo kominikasyon politik se. On moun yap reyabilite la wi nan lopinyon piblik la tou. Paske seri de mesaj sa yo, mesaj kap preche viv ansanm, kap preche rasanbleman, kap preche dyalòg la, se on sòt de strateji de kominikasyon pou kreye on nouvèl pèsepsyon de lòm. Li fin fè kont gagòt li, epi li vire do l ale, te gen anpil kritik, te gen anpil mouvman, lakou siperyè dè kont antretan, Li soti rapò Petro Caribe, kounye la nou vin konprann ke imaj sa a li gentan pran gwo kou. Kounye la a ekip kominikasyon l lan ap kreye yon nouvèl pèsepsyon de lòm. Wi, se, se, se lui la solution. Wi, se, Alors ke se se, li menm se le ki, rassembleur. ki patisipe, ki kraze, ki piye peyi an. Wi, fin fè tout Men nan dega sa yo. jodi, apre tout tan sa a, je suis la solution. Wi. Gade sak te pase nan eleksyon nan dènyè eleksyon nou fè la yo gagòt nèt humm se blan ki pou baw lese pase a se blan ki pou baw benediksyon an pou vin pran pòs la e lè w pran pòs la se blan tou ki di w men ki wout nap fè e se nan sa m ye la e se nan sa m te ye a Jovenel tou antouka de manyè trè sounwaz a travè kominikasyon politik fòk nou konprann a pati de premye mesaj sa. ke yap reyabilite Michel Martelly ba nou la. Se sa yo panse. M pa konn ki, m pa konn kiyès ki dèyè l. Men, mesaj la, non, yap reyabilite, non, lè m di w m pa konn kiyès ki dèyè l la, a grand echèl, a grand echèl, yap reyabilite imaj li ba nou la. Se sa strateji a ye. Se sa li ye. Lè w fè sòti w yo pale de Jovenel, m p ap reponn. Mesye kabrit Tomazo menm li menm plimaj bagay ou pa ka dema Jovenel. Men depi w fè l sou peyi a pitit mwen yo. M la m ap reponn ou. O o! Ala frekansite! Mwen m pa moun vòlè sou moun konsa. E pou e pa moun vòlè sou moun konsa e? Premye fwa m wè yon vòlè sou moun konsa. E mèt la reponn li wi. e l fè kanpay avè l kont yo wi pou l ap pede dou plòm plòm plòm plòm wi epi tout moun plòm plòm sa al fè tchoul li wi tout al fè tchoul li wi alò m pa ka di tout nan yon fason de pale se gen anpil gen anpil nou konnen nou konnen yon fason de pale sa vle di se pou moutre se pou moutre jan peyi sa konn a la sa k pa ka fin sa k pa ka fin sa k t ap kenbe grangou a k pa ka fin kenbe grangou a ankò yo pwopòz yo fè yo kwè yo lakò an septanm manti yo tout konnen se tchoul mateli y al fè yo tout konnen. Kola nèg yo bay la nan bouch yo epi nèg yo ap pwopoz epi avè mo moun ekri opozisyon gen pwoblèm pase gen tè men finalman sa kòm jodi a la liberi son opozan li ye wi fò moun yo konn sa k opozisyon opozisyon e pon bagay ki rete la epi m m se opozan m non. Sa pran opozisyon li depann de wi opozisyon konjonkti son bagay ki bouje jodi a dore liberis nèg sa yo se opozan yo ye ak gouvènman ki la. Li klè. Se yo k opozan. Li klè. Gen lòt moun ankò men nèg sa yo se opozan yo alòske avan gen nèg ki te opozan jodi a k nan pouvwa sdp lan pouvwa. E fò w pa bliye soulinye tou ke te gen yon epòk Ariel avèk Libérus te nan menm ekip, te nan menm bato. Nan menm bato yo te ye. Tou lè de te nan menm bato epi gen nèg ki desann, bon yo pa desann non e Ariel fout yo deyò nan bato a. Ariel mete yo deyò. Kiyès yo met deyò? Nèg Jovenelis yo. Sonje m te di nou ke se kelken ki è trè radikal. Si l gen yon bagay pou l di w, l ap di w li nan figi w. Li te fè yon kòmantè sou mwen. E depi lè sa a m di, a, Roody se kapab yon moun. E gen anpil jounalis k ap pale, defwa yo konn di yon seri de reyalite, se kòm yo antre nan yon lojik, epi yo pran fòm lojik la kòmsi gen yon seri de. euh, diskou ou dwe genyen. Lè w genyen diskou sa de mikro e pi apre euh, se un autre diskou. M pa kwè ou di te janm konsa. Men elas, peyi a pa bezwen jan de moun sa yo. Sa ka pa brive, nan jou kap vini ou bien nan mwa kap vini, ou pa tande RL Prod tou. Paske nou la nap goumen, men defwa euh, mesaj nou yo yo souvan pase kom du van dan la pay. Paske nou gen presyon ke nou pa anpil kap preche jan nap preche a la. Men se trist. Paske yon peyi ap depafini, pa gen anpil jounalis kap deplore, kap denonse. Ra sa kap denonse yo pou yo ta kapab reziste. Paske depi wap viv nan peyi sa, gen bagay kap pase, ou oblije kanmenm. Fèmen je. sou yo. Sinon, w ap mouri. Nou te kapab mouri vre, Rudy. Men, se pa pou jan peyi a ye la. Se pa pou jan pèp sa a ye la. Paske, si te gen yon pèp ki te konnen l pèp tout bon vre, jounen jodi a la, l t ap asime. Li t ap asime responsabilite l. Paske, malgre tou, pèp la plis ke mechan yo ke kriminèl yo ke politik san vègòy nan peyi sila map kite nou avèk yon video m te deja pase video sila petèt ke nou ka pa gon ide fòm di nou ke genyen 2 jenn gason ki abite solino nèg sa yo disparèt depi le 10 me 2022. Pandan yo tap pote yon kòb ale nan zòn Dwouya. Divès sitwayen nan Solino lonje dwèt sou gwoup nèg ak zam nan zòn nan yo fè konnen ki ta touye epi boule 2 jenn gason sa yo. Sitiyasyon sa ki lakòz maten mèkredi 11 me a anpil zòn bloke nan Solino pou moun sa yo kapab mande. Solino pa konn vòlè. Ou ka boule ti mesye Solino. Gen nèg moto, gen jèn gason moto ki soti, yo pa antre, yo pa jwenn lavi yo. Yo tiye tou lède nèg yo. Yo pran nèg yo pou vòlè. Solino pa konn vòlè. Se lòt zòn yo. Lòt zòn yo, se yo yo konn vòlè. Solino pa janm vòlè. Li mouri kite yon timoun 3 4 mwa menm. Ewen kote nèg la avèk madanm li ansent lap kriye Bondye pou madanm li akouche menm li sa fè tout bagay jus. Ou konprann? Marenson te gentan di misye son nèg ki remake bandi deja. Dayè misye gen moto lap bay pwoblèm nan kafou aewopò. Li enpozel fè travay li. Lap chache yon jan avèl. Menm pa fin di Marenson Marenson ki te di sa. Men. de delma konprann e polisye yo tande komisè yo kisa yo ye sèl piye pwoteje nou pa ka wè nou menm nou nan lari a yon bwa moto t nan men nou e pa zam ki nan men nou konprann e pa zam ki nan men nou se yon gidon moto t nan men nou lèp defann nou lè nou kanpe anlè a se granmoun nap rele si nap rele granmoun granmoun nan pa ka ba w pwoblèm avè avè nou non nap rele granmoun nou pa rele w nou sou travay nou konprann nou pa rele w men lè konsa ou pa ka Ap kouri dèyè nou a zam nou menm nou pa gen zam nan men nou nou pa mande w gè nou pa mande w anyen nèg 400 mawozo nèg vilaj yo pou marenson al detripe yo anba yo pa janm al detripe yo nou menm ki chofè moto e nou yo ap bay pwoblèm ou konprann e misye te gentan di Steve sa li te gentan di Steve te gentan di nèg yo sa nèg yo bat bouda yo anlè a anpil yo bloke wout la. Machin pa ka antre, machin pa ka sesi. Ou konprann? Men jounen jodi a, men yè nèg la al pot yon kòb ale menm, nèg la pa antre lakay li, li kite pitit li, li pa antre lakay li. Sa m ap mande a moun ki kenbe misye yo mwen, pou yo ta libere misye mwen silvouplè, paske ti jèn sa a fè pou nou anpil nan zòn nan menm. Ou konprann? Ti jèn nan fè pou nou anpil. Ou konprann? Epi depi lè li fin di devan de Rachel la nou pa janm jwenn nou pa janm tande l ankò a, telefòn nan ap sone san repons, epi lè nou rele l ankò a telefòn nan vin pa sone. Epi lè nou sòti nap pran lari pou nal chèche l, epi se konsa menm nou menm ankò nou fè aksidan, menm menm machin nan pa vle pran responsabilite nou, nou fè aksidan, epi se konsa fanm nan pase lap mande m se sèl bò isi a, mwen se Rose Riveros yo, se sèl bò isi a? Tout machin ka pase. Se sèl bò isi a tout machin ka pase. E mwen pèdi pwòp nan. Sa te sipoze bloke. E pi pou tout moun pa pase bò isi a paske se sèl bò isi a ki gen pasaj. Mwen pèdi pwòp nan. Pwòp nan se lavi l ap chache. Fo kòb li t ap pote ale pou l achte po pou l vin fout moto avèk kouzen moto. Men machin frèm ap koud la lakay li epi m pèdi frèm nan konsa ebyen m di gras li di wi ke mèsi se konsa l te vle konsa destinasyon te la pou l pase li mouri ebyen li mouri paske yo di yo tire devan nèg kap tire machin ki tap fouye machin douya sa vle di se chofè moto a avèk frèm nan ki tap pot kòb la ane a estiv ki se chofè moto a frèm nan li menm kob la te nan men l. Yo touye yo, yo pran. Nou pa konn si se kidnape yo te kidnape la avan sa? Non. N ap rele nou jwenn nou pa jwenn avèl. Sa rive yè apremidi oubyen yè maten? Yè bò 10 zè l deplase lakay mwen. Eske nou pa rekipere kò yo? Nou poko fin anyen? Nou poko janm rekipere kò yo. Mwen m fè aksidan m pa ka mache. Lòt se lòt ti sè m yo, yo menm yo al fè pakou a pou yo wè si yo jwenn kò a. Si Bondye fè yo ba yo l, n a mete l. Ti pèp la nou pa ta ka pase Matisan. Nou te ka mete l. Mwen di nou ta konnen l mouri nan tere l men epi pou yo pa ta boule l tou silvouplè paske si li poko gen 18 an li pa gen 4 nan men li poko gen 18 an son timoun pè de son timoun de fami li ye li pa bandi li gen 17 an men mwa mwa mwa septanm lan la pral fè 18 an lè lal fè kat yo di men lèl gen 18 an se lè sa pou yo fè kat la. Nou wè solino son zòn ki poze eske sa pral chanje. Manman jan Steeve. Mwen jan Steve mwen ye. Kounya la eleman an genlè vin di l an al depoze l an al depoze l douya pou l al pote yon kòb ba yon frè l kounya menm m pa konnen ki wout yo fè si se bò DHL yo antre m pa konnen jis m pa konnen èske m pat ansanm avè l kounya pitit mwen sòti depi a dizè yè nan sware nan maten Yè yè yè dis pou dis e eme a dis pou dis bon em ta renmen si se la polis ki pran pitit mwen an m ta renmen pou libere l paske son li gon djed nan tèt li m panse yo ka prann pou bandi paske li gon djed nan tèt li vrèman li gon djed nan tèt li yo ka prann pou bandi em kòm tande yo di mayo nwa pantalon e mayo nwa mayo blan pa fè zòn nan li te met yon chemiz nwa sou li sou pantalon blan. E bò simityè nou ya, men yo menm yo pè, yo konn vende kay pou nou ya, bagay, yo genlè pase bò DHL. Bon konn yo pa konn zòn nan, yo pase bò DHL. Sityasyon an premye fwa repete nan zòn nan moun pa konn sòti anko la? Bon premye fwa sa repete nan zòn nan. Wap wè son zòn ki moun tout lè nan lari, moun sòti lè l vle antre lè l vle. Wap wè zòn tou la? Se sèl nan peyi Dayiti, peyi a konsa moun pa ka mache ladan l. Nou pa ka ret nan milye nou sèlman. Wè zòn tou la fò n toujou gon zanmi. Tèlma 24 fòn ka rive kote ti mwen zanmi Tèlma 31 fòn ka rive kote jounen jodi a n ta ka fè oun fòn Mwen menm ke m tou nan fòn Fòk nou menm pèp la tou nou pa rete nou pa rete rete pou akraze nou Fòk nou revandike tou Pase jodi a se mwen menm ki mete se ka oun lòt ou konprann oun lòt oun lòt moun oun lòt vwazen oun lòt fanmi Men n ap mande toutan n pa jwenn revandikasyon oun nèg sa yo n pa jwenn liberasyon nèg sa yo toutan yo pa di nou men ou konprann. Fin nèg sa yo, sa yo fè avè yo menm, ki bò yo ye? Nou fè ka yo bloke Solino la. Men nou pa konte al tcheke nan kèk komisarya? Nou fè tout kote. Nou ale yè swa nan dcpj, nan komisarya de Pòtoprens. Ou konprann? Ok, menm yè swa ankò nou fè aksidan, gen 2 moun ki viktim pa rapò nou tèlman ap vire pou n chache. 2 nèg, 2 mesye swa m pa ka di yo aksidante. Ok, nou fè tout kote. Aktyèlman, talè la la. Madanm ti nevem nan lal kazo nan komisarya kazo a yo di non yo pa oy nèg vyolent kasa yo pa viv la nou menm nap mande leta jounal nou menm ki jounalis yo ede nou nèg yo e ti jèn yo e kite pitit ede bòs yo e youn se youn bòs kap ranje moto. Wendel bezwen okipe timoun li fè ti koukèt. E pa moun yo wè nèg moto bò isi yo, yo pa sòti a moun yo pa rekonèt. Wè jan m di w yo se menm moun zòn nan yo sòti avè yo. Y al achte yon bagay. Ki yo fè pou yo pa ka antre lakay yo mezanmi? Yo tou antre lakay yo, yo pa al vòlè, yo pa al tire sou moun. Wè, y a youn a 6 mil dola, youn a 2 mil dola sou li. Youn a 6000 dola, youn a 2000 dola. Maten yo ala tcheko fè kouse moto, bon ban de 6000 dola yo jwenn yo. Yon chofè moto a li menm ou leve anke gen 2000 dola. Kouman fè w pa ka mache nan yon peyi? Hein? Se nou menm nan nan mas la, se nou menm yo ki ap sibi tout represyon sa yo. Mwen menm kasa yo m pa repete an wo souvan, men e nou menm. Se nou menm k ap goumen antre nou, se nou menm nèg yo ap fè touye la nan geto yo. Konprann? Jounen jodi a nou di yo wè revandikasyon nèg sa yo. Bann solino toutan nou pa jwe yo pa di nou men kote nèg sa yo ye nou oubyen nou ta jwenn kò nèg sa yo nou fèk kare bloke zòn nan. Antouka, gen videyo, gen pwotestasyon, m pa kwè nou pral di se mwen ki fabrike nouvèl. Pa vre mesye? Donk, moun sa yo mouri, yo idantifye yon kote yo mouri, yo idantifye yon gwoup de nèg ak zam ki ta touye yo, mete dife sou yo, M pa kwè se RL prod ki fabrike nouvèl sa.